Jan ti pwovèb kreyòl la di l, zafè ti nèg se mistè. Nan yon kominike ki rive jwenn nou, sektè vodou an chwazi Mèt Newton St-Juste pou reprezante yo nan nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa Ariel Henry ak gouvènman l lan deside mete kanpe a. Selon yon lèt ki pote siyati Wayòm Vodou, Knvk ak zantray voye bay primati an ayè lendi 17 avril 2023 a. Gwo bagay pou konprann nan chwa sektè vodou an fè. Kiyès ki mèt Newton St Juste? Newton St Juste se youn nan pèsonalite ki kanpe tèk tègèdèk pou defann Jovenel Moïse, pou denonse premye minis Ariel Henry ki ta patisipe nan konplo pou touye Jovenel Moise, jounen jodi an, se menm Newton St. Just sa a ki pral reprezante sektè vodou an nan konsèy elektoral premye minis Ariel Henry. Ebyen nou pral gade ansanm ki kote erè an ye. Yon lòt bò, moun Fò Jacques voye di Vitelòm inosan, sa Vitelòm konnen an, yo konnen l tou. Ebyen mezanmi, gwo koure machann dezagreman Vitelòm yo ki deside yo debake nan Fò Jak, ebyen moun Fò Jak pral fè nèg sa yo pase yon move moman. Gon videyo ki rive jwenn mwen, ebyen m pa kache di nou, bagay lan te rèd rèd rèd konke makak pou sòlda vi de lòm yo. Ebyen, toujou nan komin Lartibonit, nan sa ki gen pou wè avèk kesyon ensekirite an, puiske nou konnen depi kèk jou la, anyen pa janm fèt pou mete lapè ak trankilite pou moun k ap viv nan departeman e Lartibonit peyi an, fòk mwen di nou, nan Senmak, nèg kokorat san ras yo, yo frape. Gen yon jenn gason ki rele James Lorme Juste, ebyen nèg yo pa rive idantifye, kidnape l e mande fanmi l gwo lajan. Nan Lyankou, toujou nan departeman Lartibonit lan, se rèl moun Lyankou 2 men nan tèt, 2 men anlè yap rele anmwe leta pote yo sekou, Ebyen depi apre 25 janvye pa gen anyen anyen kap fonksyone nan komin sila malgre leta, malgre lapolis, malgre genyen gwo chanjman ki fèt nan wo eta majò ak lapolis lan pou te mete yon nouvo direktè depatmantal nan Lartibonit ebyen jouk nan moman nap pale a la Pa gen okenn enstitisyon ki ap fonksyone nan Lyancourt. Nou pral genyen pou nou wè divès lòt pwen ki ap domine aktyalite an, paske fòk nou pale, fòk nou kontinye pale sou sanksyon ke Repiblik Dominikèn pran kont diferan pèsonalite. E bizarman, fòk mwen di nou sa, yè gon moun ki rele m pou l di m, Ou konn on bagay madam Yanick e ou wè e kesyon Abinader sanksyone moun etc. Se pawòl se mangèt. Mwen menm gon pwòch mwen ki nan pouvwa Ariel Henry an ki ap viv an Repiblik Dominikèn m rele l m mande l koze li di m se pa vre. M di w sur de sa wap pale a oh Mesye a ta san lè mete men nan pat kasa mwen pou pou l fè m konnen se mwen ki mete non alye l, zanmi l eksetera nan kesyon Lis Abinader. Mwen m di bon ok, ret avèk sa w kwè a pase ke mwen menm sa m kwè a se li m di, se sou li m pale, m pa pale sa m pa konnen. E finalman l pral vini, l pral vin ekskize pou l di bon se vre, se vre, m pa t, m pa, gen lè m pa t wè byen oubyen yo t ap endui m an erè, vwala, vwala, vwala, sanksyon yo pran. Donk, n ap konprann nan kesyon sanksyon, nan kesyon politik, chak moun gen klan yo, chak moun gen gwoup yo, chak moun gen gwoup moun pa yo, yo vle pwoteje. Mezanmi kòman nou ye? Bonjou, bonswa moun mwen yo, m espere nou anfòm, m espere nou prepare jodi an la pou emisyon an, se toujou yon plezi pou m avèk nou. pou m pote enfòmasyon yo pou nou, pou m trete enfòmasyon yo avèk nou nan lide pou nou rete konekte ak tout ti detay k ap domine aktyalite an. Menm ti detay ki pi piti an, nou la pou nou louvri je w sou li, pou nou kale je w sou li paske sa yo se yo ki pral fè ladiferans, se yo ki pral pèmèt ou dekouvri gwo gwo gwo diferans, gwo fose ki genyen ant bon moun yo avèk blofè yo, avèk machann dezagreman, machann peyi sa yo ki nan moman an la a, E ap kreye enstabilite, ap finanse gang, ap finanse vyolans andedan peyi a pou anpeche nou viv andedan la repiblik. Deja, si w fenk tonbe sou chanèl la, m ap envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon an e konsa w p ap rate okenn nan videyo n ap genyen pou n poste yo paske se toujou yon plezi pou nou enfòme w de tout dosye enpòtan. Deja, fòk mwen di nou e moun pwogram Biden yo jan yo rele l lan e Humanitaryan Payroll lan, Ebyen genyen gwo update ki fèt nan pwogram nan. E nan moman la uscis ap pran e de nouvèl desizyon sou monte sou sit uscis la wap wè e de seri de notis yo mete ki ekstrèmeman enpòtan pou fokis sou yo. A yon sèten moman, te gen moun ki te konn ap fè lòt moun kwè e lè yo mete yon aplikasyon pou ou, lè yo fil pou ou, yo poko reponn ou, E si moun nan te ka mete yon lòt aplikasyon pou ou l tap bon paske yo menm yo fè eksperyans la yo gen moun yo ki fè eksperyans la l mache pou yo. Ebyen mezanmi nan moman an la tèlman uscis santi yo ankonbre avèk aplikasyon avèk moun ki fil pou moun yo poko ka bay moun yo repons a tan e jiska dat gen moun nan mwa janvye ki poko janm ka resevwa yon repons nan men uscis ebyen yo pran yon dènye desizyon la ki konsène E moun k ap mete plizyè aplikasyon nan pwogram Biden nan. Moun k ap mete de twa aplikasyon sou pretèks pou yo lage mache prese dèyè uscis. E fòk nou klè avèk tèt nou. Yo di nou bagay lan, pwogram nan li gen yon delè. Yo te bay nou 90 jou. Kounye a nan nouvo update ki fèt yo, Yo dou ou delè pou yo analize ee dosye w lan, pou yo analize case ou an, li ka depase 90 jou. Se tann pou tann. Ki bagay oubyen mache prese, w ap fè yo mete yon dezyèm, yon twazyèm aplikasyon. Ebyen ki sa bagay lan ye? Depi se moun ki genyen de aplikasyon, twa aplikasyon andedan sistèm uscis lan, nan kad pwogram Humanitarian Payroll lan, ebyen yo riske mete aplikasyon yo down, yap shut down yo, yap retire w nan sistèm nan, men yo pa di eske gen posibilite pou fon lòt moun reaplike pou w, sèlman sa yo di, yap shut down ou, yap retire aplikasyon, tout moun ki gen 2, 3 aplikasyon, ki genyen plizyè aplikasyon nan sistèm nan, ou riske pou w tonbe anba sanksyon uscis. E lòt update ki genyen, se sa ki gen pou wè avèk delè 15 ans, m sot pale sou sa, Kounye a ou fè w konnen ke pa gon kesyon de 90 jou, yo ka ale o dela de 90 jou, ou gon sèl bagay pou fè se tann pou tann, ou pa ka pi prese pase moun yo, e dayè son bagay gratis y ap bay, se pa peye ou peye pou aplikasyon an, konprann? Ou oblije tann jiskaske yo rive sou kez ou an, ke son repons pozitif, ke son repons negatif, yo di w y ap ba w yon repons kanmenm, donk ou p ap peye anyen pou tann, just fon ti tann toujou. Epi lòt update li konsène otorizasyon vwayaj minè yo. Avan uscis te pran desizyon sa, on timoun minè, si w poko gen 18 an, ou ka vwayaje. Ou te ka vwayaje, CBP One te ka ba ou e travel otorizasyon san pwoblèm. Ebyen kounye a, bagay sa vin tèlman mete pwoblèm, timoun k ap vwayaje san manman yo, san papa yo, epi lè yo rive èpòt, bagay sa vin bay gwo gwo gwo pwoblèm eksetera, ebyen yo vin pran on nouvèl dispozisyon kote ke Pou yo bay yon timoun, yon minè travel otorizasyon, fòk se sou, fòk se, fòk paran l nan pwogram nan tou, fòk manman l, papa l ta nan pwogram nan, oubyen fòk li ta genyen yon reprezantan oubyen yon ti, yon tuteur ki nan pwogram nan. On moun ke paran ba, paran l ta bay moun nan otorizasyon pou vwayaje avèk li, pou ale Etazini avèk li, toujou nan kad pwogram nan. Donk fòk nou vrèman, vrèman pran kont. Pran update sa yo an konsiderasyon pou pa al gen pwoblèm pi devan pou lè w kite Ayiti, pou pa al gen pwoblèm lè w rive Etazini, paske otomatikman yon moun vwayaje avèk yon timoun minè, ou pral tonbe nan gwo pwoblèm, yo ka pran timoun nan, yo mete l, yo voye timoun nan e bay sèvis de lanfans, donk kounye a menm nan, se tèt chaje nèt, se gwo koze, se pwoblèm. Donk, M ba nou, m pataje ti enfòmasyon sa yo avèk nou paske m kwè li ekstrèmeman enpòtan, ou menm ki nan pwogram Biden nan, si w gen yon zanmi w ki nan pwogram Biden nan, si w gen yon pwòch ou ki nan pwogram Biden nan, pataje yo avèk li, fè l konnen ke gen update ki fèt, e nan update sa yo tou, genyen malè pandye sou tèt moun ki ap mete plizyè aplikasyon nan sistèm uscis la. Bon! An nou rantre kounyeya nan sa ki gen pou wè avèk koze politik an Ayiti. De seri de nèg ki. ki se yon pakèt kameleyon yo ye, tanto se yo, tanto se pa yo, jodi a se yo, demen se pa yo, ebyen nou menm nou la pou nou detente tout fo politizyen sa yo, tout blofè sa yo, tout machann dezagreman, tout banbochè politik sa yo. An palan de banbochè politik, Mèt Newton St-Juste ki pase de prezantasyon, Nou konnen Newton St-Just a yon sèten moman, se youn nan moun ki te kanpe e ki t ap denonse de seri de moun li gen sispisyon ki patisipe nan konplo pou touye Prezidan Jovenel Moïse. Se li menm ki te vin avèk revelasyon e genyen plizyè milyon de dola ameriken ki tranzite an Repiblik Dominikèn, ki pase nan bank Repiblik Dominikèn pou antre an Ayiti, vin nan bank an Ayiti yo, jiskaske nèg yo dekese yo, debloke lajan yo, yo al monte konplo pou yo touye Prezidan Jovenel Moïse. Gen yon pakèt moun, gen de seri de jounalis a yon sèten moman ki te bon alye Prezidan Jovenel Moïse. Yo touye Prezidan Jovenel Moïse 7 jiyè, nèg yo prèske fè 3, 4 mwa pa janm tande yo pale sou dosye Jovenel lan, yo pa janm pran pozisyon. Apre se vini yo vini, Se kòm si se timoun ki te al lekòl, se kòm si se moun ki te ale e nan yon al fè yon etid kèlkonk, yo vini, yo kòmanse ap bay enfòmasyon, tòm 1, tòm 2, tòm 3, yo ap ba ou tout sa yo konnen de dosye Prezidan Jovenel Moïse an. Donk, nou fini pa konprann ke dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse an, menm jan genyen oligak yo ki envesti gwo lajan pou kache laverite an, pou kache e ke pou kache enplikasyon yo ta genyen nan konplo, nan dekese lajan, nan bay lajan pou touye Jovenel Moïse, se menm jan tou, menm oligak sa yo, gen moun yo ka itilize atè a la, gen moun yo ka itilize nan sektè e près lan, nan koze medya, jounalis, gen moun yo ka itilize nan politik lan, gen moun yo ka itilize nan sosyete sivil lan, gen militan yo ka itilize, paske depi se lajan moun ap chèche, Depi se pouvwa moun ap ap chèche an Ayiti, tout bagay posib. Tout bagay posib. Mwen menm sa ki yon ti jan estomake m, m pa konprann, m ap chèche konprann, m ap chèche limyè. Lè n ap pale de Newton St. Juste, se pa nenpòt ki nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse lan. Se avoka, se avoka ki t ap defann Leta ayisyen e nan kad pwosè ki te opoze yo avèk Sogener, nan kad. ke nan kad pwosè e leta ayisyen Sogener paske nou konnen ki koze sifaktirasyon e akizasyon sifaktirasyon Sogener ki ta pran lajan mal pou leta ayisyen bagay sa yo. Donk, se yon moun ki omwen ki te fè prèv de kredibilite, se yon moun ki te fè prèv de yon sèten lwayote vizavi de moun kap batay pou chanje peyi, moun ki kwè ke Ayiti ka chanje, moun ki kwè ke moun ki fè peyi an mal, moun kap fè sosyete a mal, yo pa gen plas yo ni nan pouvwa leta a, yo pa gen plas yo nan mitan sosyete a, se mete moun sa yon kote pou yo al reflechi. Ebyen mezanmi, nouvèl la tonbe, Genyen sektè vodou an janm te kòmanse di nou l lan nan kòmansman emisyon an, sektè vodou an, yo chwazi Mèt Newton St Juste pou al reprezante yo nan konsèy elektoral pwovizwa Ariel Henry ap mete kanpe a. Konsèy elektoral pwovizwa. Tande byen! Men, ekout, lè n ap pale de Konsèy Elektoral Pwovizwa, se kiyès ki pran inisyativ lan? Premye Minis Ariel Henry. Men kiyès ki Ariel Henry? Ariel Henry se youn nan prezime konplis de asasina Prezidan Jovenel Moïse lan. Se youn nan moun ki gon sètèn pwoksimite, se youn nan moun ki gon sètèn relasyon avèk Badio Félix yo konsidere kòm youn nan otè entèlektyèl, kòm youn nan sèvo asasina Prezidan Jovenel Moïse. Alòske, n ap defann, n ap mennen batay, n ap konbat, n ap detente moun ki patisipe nan touye prezidan, n ap detente moun ki envesti gwo lajan nan touye prezidan, n ap detente moun ki envesti gwo lajan nan kreye enstabilite, nan kreye ensekirite andedan peyi an, epi jounen jodi an menm moun ki montre ke yap detente, yap denonse, yap egzije moun sa yo ki nan leta a pou yo ba yo kont, pou yo rann yo kont sou jesyon yap fè, epi pou aksepte ke non ou ap patisipe nan yon dezagreman konsa, nan yon konsèy elektoral ki pral monte sou pretèks ke ou pral, ou ap la petèt pou fè limyè, pou pèmèt ke transparans, eksetera, yon sètèn kredibilite. Men ekoute, Gen de seri de moun jounen jodi an, lè yo chwazi kanpe kont Ariel Henry, Ariel Henry se enterè l tire, se pwofi l tire. Paske, se menm jan lè nou pran Madan Maniga ki fè pati de HCT. Otomatikman Madan Maniga pa bò kote Ariel Henry, pa bò kote pouvwa Ariel Henry a, Ariel Henry vin gen plis kredibilite. Kredibilite sa a Ariel ap chèche nan je entènasyonal lan, se de seri de moun Se de seri de moun ke nou konsidere nan sosyete a kòm moun ki genyen plizoumwen yon sètèn kredibilite, yon sètèn onètete, lè Ariel pran yo mete kote yo, sa vle di sa l vle di an. De mèm ke Ariel Henry ap fè konsiltasyon pou l monte yon CEP, lè nou tande de seri de non kèk moun ki omwen te ka fè konfyans paske yo di, ah entèl Nan fason mwen entèl ap batay, ap konbat, kanpe la pou denonse moun ki patisipe nan touye Jovenel, pou kanpe pou fè je popilasyon an wè klè, pou kale je pèp lan pa bò kote moun ki touye prezidan pou yo ka konprann de seri de demach k ap fèt e pou wè tande se non moun sa a ki ap patisipe, se non moun sa a ki sou tab, se non moun sa a ki sou tapi an pou al nan al reprezante sektè vodou. Nan konsèy elektoral, w ap di èske tèt moun sa yo dwat, èske tèt moun sa yo byen. Kote erè lan ye? Ki kote erè lan ye? Èske se moun ki tout sa yo t ap fè se pou yo te ka mete limyè sou yo, pou yo te ka vin patisipe nan pouvwa? Èske se moun ki te swaf politik, ki te swaf opozisyon, ki t ap fè tout bri sa yo pou yo te ka, Ariel te ka gen je fikse sou yo, pou ofinal Ariel te ka rele yo pou yo vin souse zo pa yo, mant pa yo? Paske Bagay lan an Ayiti nan kesyon politik se konsa l ye. Se konsa l ye nan kesyon politik. Jodi an se yo, demen se pa yo. Demen se yo, apre demen se pa yo. Paske tout nèg sa yo nou wè ki atè a, anpil anpil anpil nèg k ap fè politik an Ayiti yo pa gen konviksyon. Yo pa gen konviksyon. Mwen menm m pa gen okenn pwoblèm pèsonèl avèk kikonk nèg k ap fè politik ann Ayiti. Sèl pwoblèm m gen avèk yo, fè politik nou, fè politik lan byen. Pa fè politik pou nou anrichi nou, pa fè politik pou n vin kreye enstabilite, pa fè politik kote n ap finanse gang ak ensekirite andedan peyi an. Jamè! Lè sa a, nou ka bouke di m anfas nou paske m ap montre nou m anfas nou lè n ap denonse ki kantite zak malonèt, ki kantite dezagreman n ap simaye andedan peyi an. Mèt Newton St-Just, ki te kolaboratè, konfrè, ki te akolit, doktiyado avèk Degras avèk André Michel. Lè Mateli te la, moun sa yo te inisye, yo te anklannche kont kòb Petro Caribe, eksetera, fè demanch, yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt bagay. Boum, divizyon mete pye, chak moun pran bò pa yo. Aprè, pandan André Michel te bwa bwa bwa bwa bwa nan dèyè prezidan Jovenel Moise, t ap pran lajan nèg yo, yo te santi yo alèz, yo konfòtab ap pran lajan nan men sektè prive, nan men oligak, fè mayo, fè pankad, fè banèz, mete gwo bilbòd nan lari, yo pral inisye e pwosè Petro Karibe, yo pral fè sesi, yo pral fè sela, mete pakèt moun nan lari. Lè sa, ki kote Newton St-Juste te ye? Newton St-Juste li menm, li te andedan vant bèf la, li te nan pouvwa paske li te avoka ki t ap reprezante Leta ayisyen anfas avèk Sogener. Donk, pa rapò avèk sitiyasyon sa a, Prezidan Jovenel Moïse vin mouri. Nèg deyò pouvwa, pa gen menm bagay la ankò, se pa menm bagay la. Kab e bagay la pa vin nan menm sak jan yo konn di l la. Non ah Farine nan pa vin nan menm sak se konsa bagay lan di Humm m fòm al lekòl toujou m bezwen m bezwen yon pwofesè pwovèb m genlè ta pran Fouco pou pwovèb yo wi Non sa enpòtan Paske kisak vin rive la mwen menm lè m tande sektè vodou an dabitid lè sektè vodou ap chwazi reprezantan moun ki pwal reprezante yo nan sektè vodou an, le pli souvan se moun ki andedan sektè vodou an, bon, m pa konnen si mèt lan, e, si li, si l se yon vodouyizan ou byen si l se yon ougan, whatever, m pa konnen, m pa konnen si l gen lòt metye, si l gen lòt pwofesyon tou. Donk, enfòmasyon an te enpòtan pou m te pataje l avèk nou, pou nou konnen egzakteman ki sa bagay lan ye, paske mwen menm se sa m la pou m fè, chèche enfòmasyon e pataje li avèk nou, nan lide pou nou rete konekte, paske. Nou, nou, peyi an, peyi an nan yon enpas ki trè difisil. Peyi an nan yon enpas ki trè, trè difisil, trè pwoblematik. Nou pa ka sèlman rete la ap pran nana pou Sizàn, tout moun ki vini, Woy! Woy! E, fòk, fòk, fòk Ariel ale, fòk peyi an chanje, fòk Ayis, Ayiti libere eksetera, fòk Ayisyen jwenn yon alemye epi pou, pou nou just aksepte, pou nou just tolere paske l di fòk Ariel an, a, ale. An depi difè Ariel Henry p ap regle yon mèrd la, Men moun ki vin dil lan se kisal vle kisa lap chèche dèyè kisa liye paske gen nèg la mwen mgo mkonn yon pakèt militan gen de seri de moun lè Ariel vin rele yo lè primati envite yo pou vin fè yon ti chita pale se lè nèg yo fin soti tèt yo fin soti tèt yo bwa bwa bwa dèyè Ariel epi apresa yo pral rele yo vin fè yon ti chita vin fè yon ti negosye epi aprè Douseman, douseman, douseman, yo kòmanse chanje kan jiskaske ou fè yon bon ton pa tande yo, epi lè yo retounen, yo ap mande yon chans pou Ariel. Ba Ariel yon chans, bay sesi, bay sela. Donk nou, nou pran nan kou sa yo twòp. Nou pran ladan yo twòp, kounye a nou oblije kale je nou. Kale je nou paske menm nèg sa yo nou t ap denonse ki t ap kraze peyi a, ki t ap fè sifaktirasyon, ki t ap fè sesi, ki t ap fè sela, jounen jodi an la, Lè nou ap gade konfigirasyon klas politik la, lè n ap gade konfigirasyon pouvwa a, se menm nèg sa yo ki te deyò a ki anndan pa rapò avèk nèg ki te nan opozisyon politik sou Jovenel Moïse, ki nan pouvwa kounye a. Oligak sa yo nou di n ap konbat lan, se nan pouvwa yo ye. Donk oligak yo pa t janm soti nan pouvwa a. Oligak yo pa t janm deyò pouvwa a. Donk n ap konprann byen ke d'une manière ou d'une autre peyi an se yon bon pase men k pou fèt ladan l, se yon bon bon bon pase men pou n retire tout machann dezagreman sa yo nan figi nou. N a vini nan dosye sanksyon yo. Bon, onètman mwen menm m ap mande, m ap poze tèt mwen kesyon, kisa k ap pase nan tèt politisyen nou yo? Nou genyen Repiblik Dominikèn ki pran sanksyon kont 39 pèsonalite, diferan kategori moun, politisyen, nèg nan sosyete sivil, chèf de gang, eksetera, epi nèg nan oligak yo, nèg nan sektè prive dèzafè yo. Tande! Nèg yo tèlman banalize sanksyon pou yo montre w ke Repiblik Dominikèn swa son ti peyi, Abinader swa son ti poul dèyè manman, sanksyon yo pa touche yo, eksetera, pa gen repèkisyon sou yo, Kounye a nèg yo politisyen tounen tiktokè. Ou pran Youri Latortue kap fè tiktok, kap banalize sanksyon an, ou pran Don Kato kap banalize sanksyon etc. Men ekout, mwen menm vle klè avèk nou. M santi gèlè Nan lè lan, sou tout etandi teritwa nasyonal lan, yo gèlè lage yon poud zonbifikasyon. Hum! Gèlè gen yon lè zonbifikasyon la e nan espas ayeryen an. Moun ap respire ki fè Ayisyen, nou bouche je nou, n ap bwè dlo santi, nou bouche je nou, nou bouche zòrèy nou, n pa wè, n pa tande. Repiblik Dominikèn pa Repiblik Dominikèn avan tou, li pa fè tankou Etazini oubyen Kanada pou l di ke nèg yo patisipe nan gang, ap finanse gang eksetera, oubyen nan koripsyon, kontreband, bagay sa yo. Abinader pa detaye. Yo sanksyone 39 moun, yo entèdi yo rantre pile sòl dominiken an, dja. Men, si nou ale pi lwen pou nou al gade motif ki pouse Abinader pran desizyon, yo di w ke moun sa yo reprezante yon menas pou sekirite peyi yo. Ki lè yon moun reprezante menas pou sekirite peyi yo? La a, Etazini, lè y ap pale w de menas kont la sekirite enteryè, se lè yo konsidere moun nan kòm teworis. Donk, 39 moun sa yo, 39 pèsonalite sa yo, yo konsidere yo kòm 39 teworis. 39 teworis de pli ke Repiblik Dominikèn konsidere kòm moun ki pa dwe pile sòl li an, ki pa dwe rantre sou teritwa l lan. M ap gade ti videyo Senatè Youri Latortue an mezanmi. Bagay pou m ta kriye m oblije ri paske nèg yo tèlman pran bagay yo alalejè, nèg yo tèlman pran bagay yo, yo minimize yo e tout sa rive la se paske nou menm kòm Ayisyen nou pa asime responsabilite nou. M pral vin pou nou wi anpil nan nou. Anpil nan nou panche ke mwen m responsabilite pa m nan, m make sure m assume l, m make sure m fè sa m dwe fè a. Tande byen! Kòman w pral di m ke Youri Latortue li di ke e Abinader, Abinader fè flay, e se pou fèm ze a, l ap kontinye fè ze, etc. Vann ze. Wi, se yon trè grand initiative, mettons ferme agricole, fè elvaj poul, fè ze, mete ze e nan peyi an e relanse pwodiksyon nasyonal lan etc. Good job Zenatè! Men pa bliye, an Ayiti la a, pandan w ap fè elvaj poul ki pou ba w ze an, gen yon pakèt agrikiltè, gen yon pakèt peyizan, si Leta te ankadre yo, si pandan ou te Senateur de la Republique, nou te chèche tout fason posib e imajinab pou nou te vin avèk de politik piblik pou akonpanye agrikiltè yo, pou akonpanye peyizan yo, pou pèmèt aske relans agrikilti an fèt, jounen jodi an la, li evidan ke. Gen yon pakèt bagay ke poul yo ap bezwen pou yo konsome, yon pakèt bagay pou, yon pakèt pwodui ke poul yo ap bezwen pou yo manje eksetera, se sur ke li evidan se pa nan peyi vwazen an yo tap sòti pou yo vin alimante poul yo, vin bay poul yo manje, bay poul yo vaksen, bay poul yo tout sa yap bezwen pou pèmèt aske poul sa yo fè ze pou vann sou mache a. Menm lè w tande nèg yo di w sanksyon an pa touche yo jouk nan zo, sanksyon an pa vin anyen pou yo, men ekout, jounen jodi an sa ka rive ke se pa senatè a ki te ofisyèlman t ap achte machandiz, t ap achte manje poul, t ap achte vaksen pou poul, pou pèmèt ke fèm agrikòl lan fonksyone, men d'une manière ou d'une autre, se yon moun nan fèm agrikòl lan, se yon moun nan antrepriz li a k t ap fè l, ki t ap achte Sendomeng, an Ayiti la a, ki kiltivatè, ki peyizan, ki agrikiltè k ap fè mayi ase pou ta di ou pral jwenn mayi pou bay tout poul ou yo manje chak jou? Menm lè a ta gen peyizan k ap fè l, lefètke nou pa sibvansyone, nou pa akonpaye peyizan yo, l t ap tèt nèg. Li t ap tèt nèg, mayi kase, mamit mayi kase, moun ki konn ap achte mayi kase pou bay poul, moun ki konn ap achte lòt bagay, de seri de manje yo konn vann nan bagay k ap vann manje poul yo, pou mete melanje avèk mayi kase yo pou bay poul yo pou fè anmèt ke poul yo yo pouse chè pou pèmèt ke poul yo grandi rapid. Kote w tap jwenn yo? Ayiti yo jwenn yo. Mwen menm m konn moun ki genyen komès, ki gen gwo biznis manje poul, sonde ble pou bèf, manje chat, manje mimik konn fè dèyè medam yo gonfle gwosi an. Se sa yo di m pa konnen non. Bon brèf, e se an Repiblik Dominikèn yo sòti. Ke lonvèy ou nou jounen jodi an la a, pa vin kòmsi banalize tout bagay, pa vin montre ke son pwoblèm ze prensipalman ke yo gen avèk ou pèsonèlman. Fòk nou aksepte ke tout moun pa ka lonje dwèt sou nou, fikse je sou nou kòm moun k ap destabilize Ayiti. Poukisa se ou? Poukisa se toujou ou? Poukisa l pa janm pa ou? Nou gon pwoblèm! Se pa rayi yo rayi nou. Tankou yè an gon zanmi mezanmi m pa mete non moun nan lis, m pa fè lis, se pa mwen k t ap bay Abinader non, se pa mwen k t al nan rankont Abinader. N ap liste non moun ok Senatè Gracia Delva. Mezanmi zanmi an estomake, oo poukisa yo mete non atis lan nan bagay la, ou gon atis k ap leve imaj e figi e tchenmay, kisa non l vin fè ladan l, se nou menm sa yo k ap kraze travay moun. Men ekout mon ami, M oblije di w onètman, Gracia pa t ti mennaj mwen, m pa t janm konn Gracia ni an pent ni an penti de relasyon pèsonèl, Gracia s on senatè de la repiblik, Gracia s on mizisyen m konn tande mizik li, sa sa rèt la. Se pa mal m ap fè Gracia pou di m m pa vle wè l m mete non l nan lis non, jamè o gran jamè, m pou ryen. M pou ryen. Donk fòk nou sispann banalize tout bagay. Fòk nou sispann jwe avèk tout bagay, tout desizyon nou banalize l. E se sa k fè n ap rantre nan twou. Jounen jodi an la, Ayisyen senpatize twòp avèk bouwo yo. Nou senpatize twòp avèk bouwo yo. Si n pa t ap senpatize avèk bouwo yo, an verite, on nèg tankou Andre Michel, opozisyon politik ki sou pouvwa a jodi an, yo pa t ap janm ka di yo gen militan. Paske menm militan sa yo sou Jovenel Moïse ki t ap kraze brize, ki t ap kanpe dèyè barikad, ki t ap brake moun, ki t ap vyole moun, ki t ap vòlè bagay moun dèyè barikad lan, jounen jodi an fò yo ta konprann ke Plis ke 20 mwa aprè, barikad la pa chanje anyen pou yo. Plis ke 20 mwa aprè, barikad la pat janm avni vre. Plis ke 20 mwa aprè, barikad la pat janm stabilite vre. Barikad la pat janm pote chanjman vre. Donk poukisa nou oblije ap kwè ke, nan, n ap kwè nan pawòl politisyen degrengoch sa yo? N ap kwè nan pwomès y ap fè nou toujou? N ap kwè nan dòmi y ap fè n dòmi, y ap pase men sou nou pou yo fè n dòmi? Epi nou kwè non! Nèg sa yo jounen jodi an ki genyen sanksyon sou do yo pa bò kote Etazini, Kanada kòm moun k ap finanse gang, kòm moun k ap ame ti jèn nan katye popilè, nan geto yo, kòm moun ki ap destabilize depatman Latibonit lan. Jounen jodi an, antanke militan patizan-senpatizan fòk nou ta wont Fòk nou ta wont chak kou nou wè modèl politisyen sa yo, ansyen senatè, ansyen depite, ansyen prezidan, fòk nou ta wont. Paske moun sa yo kontribye nan mete peyi an kote li ye an la, e le fè ke nou menm, nou fèmen je nou, nou bouche nen nou nan bwè dlo santi, nou kontribye o menm pwen ke yo menm nan kite peyi an kote li ye an la. Yo met peyi an kote peyi an ye la, men se nou ki kite peyi an kote li ye la. Paske Sri Lanka, m pa kwè nou bliye ki revolisyon ki sot gen la tou e dan 2022 a o Sri Lanka. Premye minis Sri Lankè a pap regle on mèrd, prezidan Sri Lankè a pap regle on mèrd, ki sa pèp Sri Lanka a te fè? Yo konnen palman an se lajan yo, yo konnen Palè prezidansyèl lan se lajan yo. Yo konnen kote premye minis lan loje a se lajan yo. Yo konnen se taks yo, se enpo yo. Lè y ap fè revandikasyon, mobilizasyon, yo pa boule anyen. Yo pa kraze anyen. Yo debake nan palè a, yo benyen nan pisin. Yo kouche sou kabann. Yo rantre nan douch, yo fè foto. Men avan w vire, lè nou menm n ap fè revolisyon swadizan ann Ayiti. Swadizan an, te gen yon Jenèf ki t ap fè yon revolisyon, m pa janm tande yon mèrd. M pa janm tande anyen e poutan jounen jodi an la se menm G 9 sa w tande de seri de zak ap fèt yo di w se yo menm ki e ki afilye ki atribiye ladan l. Donk n ap konprann ke an Ayiti se bagay degrenngwench k ap fèt nèt nèt nèt. Epi nou menm avan vire ou tande gen opozisyon k ap di w oo prezidan an pa vle bay kouran, prezidan an pa vle bay kouran ou menm kòm tèt pete kòm tèt vid 10 poto, 20 poto yo te yo te achte yo mete atè a pou yo al plante pou yo pase fil yo, ou pran gazolin ak alimèt, ou pran gazolin avèk alimèt, ou vide, ou pase alimèt ou tèch, ou mete dife ladan yo, kòman ou fè vle kouran? An ou gen moun paw wap defann epi ou pase nan biwo DGI a ou mete dife, e lè moun paw la vini sou pouvwa a, kisa l pral fè? Konbyen tan yo pral pran pou yo konstwi yon lòt batiman, pou yo reamenaje yon lòt batiman pou li, yon lòt espas pou li? Nou malad! Nou fin kraze yon peyi, epi apre, epi apre wi, e se lakay moun, o, entèl anpeche m gen stabilite, entèl anpeche m gen stabilite. Tout bagay se blan an. Nou menm menm, nou pa fè anyen. Nou pa fè anyen. Politisyen nou yo pa fè anyen. Bon! An nou kite kesyon e sanksyon Abinader yo, an nou rantre nan sa ki gen pou wè avèk machann dezagreman yo, e gwo koure sa yo ki nan depatman Latibonit lan e ke menm politisyen yo ankò pwofite ame. Nou aprann e nan depatman Latibonit lan presizeman nan Lyankou e nan dat 23 mas pase an, te genyen gwo reyinyon, gwo rankont ki fèt avèk plizyè direktè lekòl nan lide pou yo gade kòman aktivite yo ka reprann paske tout bagay depi 25 janvye kote nèg e gran grif yo, nèg Luckson yo te fin debake nan Lyankou, touye polisye yo ebyen tout bagay fèmen nèt paske pa vrèman gen prezans lapolis, te gen reyamenajman ki fèt nan komisarya Lyankou lan, polisye pa janm met pye, polisye pa janm vini paske pa gen okenn dispozisyon ki pran vrèman pa bò kote DDA, pa bò kote direktè depatmantal Latibonit lan. Kounye a kisa ki gen la a? Reyinyon fèt avèk direktè lekòl, avèk de seri de lòt moun ki enfliyan nan lokalite an, ki enfliyan nan zòn nan pou yo gade ki dispozisyon ki ka pran pou pèmèt ke ti pa ti pa lekòl ouvri, ti pa ti pa biznis, aktivite yo kòmanse reprann. Ebyen, yè lendi 17 avril lan, kote ke moun yo te fin deside pou yo rekòmanse avèk aktivite, Lekòl ouvri pa gen okenn paran ki voye timoun yo al lekòl. Tèlman moun yo strese, tèlman moun yo santi yo panike, moun yo pa an konfyans, imajine w, se vre gen reyinyon, gen rankont ki fèt pou lekòl ouvri men, le fè ke pa gen prezans menm yon grenn polisye nan lokalite a, nan zòn nan, kòman yon paran pral voye pitit li lekòl alòske se bandi ame k ap fè lalwa? Se nèg Gran Grif yo, se nèg Luckson yo, se nèg Palmis yo, se yo menm k ap feraye, k ap fè edefèt. Donk moun yo vin santi yo pa konfòtab, moun yo ap mande, ap lanse SOS, ap mande lapolis ede yo, pote yo sekou paske yo vle pou timoun yo retounen lekòl, pou yo pa pèdi ane skolè lan, yo vle rekòmanse avèk ti degaje yo. Men tout bagay sa a parèt kaziman enposib. E nan Sen Mak, jan m te anonse nou l lan, genyen Jims Lormejuste Kokorat san ras yo, nèg kokorat san ras yo, yo kidnape l, yo mande fanmi l gwo lajan pou liberasyon l. Fanmi an se SOS lap yo ap lanse, se mande yap mande, ede yo paske yo menm yo an difikilte, yo pa gen gwo lajan sa yo, yo pa janm konte gwo lajan sa yo ke bandi yo egzije yo pou liberasyon jenn gason an. Donk, n ap fini pa konprann ke kesyon ensekirite an, kesyon bandi ki ap teworize popilasyon an, bandi ki ap taye banda, se paske Leta demisyone. Se paske Leta deside kite bandi yo okipe espas jewografik andedan larepiblik. Se paske andedan Leta a tou se bandi ki ladan l. Qui se ressemble s'assemble. Se moun ki sanble k rasanble. Se yon bagay konsa l ye. Donk, ou se yon moun ki vle wè chanjman, se tou nòmal si yon moun ap pale de chanjman, Yanick ap pale de chanjman, Yanick ap fè yon travay denfòmasyon, n ap fè yon travay de fòmasyon pou ou menm, se tou nòmal pou w la avèk mwen, pou w fokis avèk mwen, pou w byen enstale w, ou konprann, pou w vin pran bèk, pou w vin pran enfòmasyon yo, e parlaswit pou w pataje l ke tout moun. ki gen menm vizyon, menm objektif avè w yo konprann travay lan e ede travay la avanse. Men, moun k ap fè pwopagand pou delekan, pou gang, pou bandi yo, ki sa nou wè? Ou pa wè, lè Izo te gen YouTube li an, de seri de moun ki kwè e nan vyolans yo kwè, e nan lajan fasil yo kwè, ki kwè se nan kraze brize, ou pa wè e yo k suiv Izo, se yo ki pèmèt Izo jwenn 100 mil abòne, se yo menm k ap gade mizik Izo, ap bay Izo e like, eksetera. Donk, tout bagay sa yo, se paske Nou nan yon peyi kote ke moun yo pa vrèman reflechi. E si n te gen leta vrèman, si n te gen moun ki t ap panse pou peyi an, pou la repiblik, li evidan ke t ap genyen dè psi, yo t ap mete e nan latibonit t ap gen psikològ ki disponib, nan depatman lwès la t ap gen e psi, t ap gen terapeut, paske nou malad, nou malad. Paske evidaman, mwen menm lè m ap konstate reyalite a, m ap konstate dega ki genyen. Anpil, anpil, anpil, anpil, 99 pwen 9 pousan Ayisyen bezwen yon psikològ. Nou bezwen wè psikològ paske nou malad. Mwen malad. M malad. M gen terapet mwen. Dèfwa lè m rete m santi m vle fou tèt mwen vle pati. Se li m rele, se li m rele nou fon ti pale, li fè tout tchèk pou l fè yo epi m avanse. Nou panse m fou, m pa fou. Si w yon terapet ou yon psikolog ou pa fou pou sa non, gen moun ki konn panse sa men non. Peyi a jan peyi an prale la, stress peyi a bay ayisyen la, fò w yon terapet paske anpil anpil jèn nou wè ki ap fè ki tansyon, moun yo ap fè suk, moun yo gen tout maladi. Gen de moun, gen de seri de jenn fanm, jenn gason ki gen anvi, ki gen entansyon suicidè nan yo wi, ki gen panse suicidè pou yo touye tèt yo wi. Kisa n gen n pa ka konbat lavi a? Yo sèlman bezwen on pwofesyonèl de la sante mantal ki pou ede yo. Sèlman sa. Bon, m pral ale, men avan m ale, m ap kite nou avèk yon antrevi pou nou tande Ary Nikola. Ary Nikola, ou ka pa konnen l sou non sa, men ou konn Mèt Fèy Vèt. Ou konnen Bwakita Nago. Ou pa konn Bwakita Nago? Bwa ki ta nago ki te fè Departeman Sid peyi an m kwè l te fè jiskaske l rantre Pòtoprens son gwo bwa long Ayisyen ki te vote l Ebyen e Ary Nicolas mèt fèy vèt li genyen yon bèl bèl pwojè la ankò renmen l ou pa renmen l men pwojè a bèl m ap kite w pou tande l e w a pataje opinyon avè m sou pwojè a. ki vrèman enteresan ke m twouve vrèman vrèman enteresan. Randevou an ka se demen sou menm chèn nan nan menm lè a pou yon lòt. Mèt Fèy Vèt, jodi a la a nou salye w e ou ansanm avèk plizyè jounalis medya an liy. Donk sa fè plizyè tan e nou konnen Mèt Fèy Vèt te gen yon diskou ke li t ap pwone vizavi pwodiksyon lokal lan Sa fè plizyè ane alò nou pa tande mèt fèy vèt, èske ou kapab pale nou kòman ou ye, kòman sante a ye e tout bagay bò kote pa w? E bonswa tout moun kap gade m la. E ayisyen ki pi anfòm nan rele mèt fèy vèt. paske mwen menm m pran yon desizyon e li konfòm nan lavi m, se lè m mouri m mouri men lè m ap viv m viv kidonk mwen menm m ap viv. Wi, w ap viv. Wi, m ap viv e. M di tout sa yo se pou fè nou konnen ke lè nou pa t tande m, se te yon chwa ke m te fè menm. E depi 2013 m pa aktif, se paske m te fè yon aktivite ki rele Kitanago. M te di tèt mwen m t ap bezwen 25 an san pale pou m te wè Eske ayisyen ta pral konprann kitanago e kisa yo tap fè avèk kitanago? E m vin konprann ke sanble kitanago te nesesè paske anpil moun chwazi san lajan ankenn moun nan sektè prive dè zafè la. Kitanago fèt san pouvwa. Kitanago fèt san atache a ankenn fwa keseswa sa l ye a. Lè moun yo gade yo wè e yo konnen Byen! Se konsa l fèt, yo deside pou yo di en-en, Kitana gwo twòp, li pote twòp lespwa, e yo chwazi fè yon kanpay sou Ayisyen. Lè m di yon kanpay sou Ayisyen, kont Ayisyen. Se paske y rele Kitanago. Men, si nou te rele y Flam Olenpik, si nou te rele y Kous de Relè, li t ap politikman kòrèk. E si diskou yo te nan lang etranje, li t ap politikman kòrèk pou anpil moun. Men lè yo gade yo wè se. Peyizan. Se moun ke yo relege yo ki prensipal otè ki fè Kitanago pase a, yo chwazi fè yon kanpay Kitanago, anti Kitanago. E m te chwazi fè silans, kite moun k ap pale yo pale, kòm yo fin pale kounye a la. Konnya la se moman pou n rekòmanse pou n di a nasyon an memwa. Fwa sa a k ap kontinye fè pwomosyon pwodiksyon nasyonal la laj e fwa sa n ale yon ti jan pi espesifik. E se pou sa m ansanm avè nou jodi a la pou m di nou Men mwen m pre pou m tande sa nou vle di. Tout kesyon nou vle poze. Efektivman. Nou note ke apre plizyè ane, ou fè nou konnen ke ou t ap obsève le fè ke moun yo te mal entèprete yon pwojè ke ou te vini ansanm avèk li ki se te Kitanago. Donk, ou alò ou apèn fè nou konnen ke ou pral rekòmanse. Si nou byen konprann se sa? Avèk kanpay pwodiksyon lokal. Pwodiksyon lokal nan. Sa vle di la nou pral jwenn yon mèt fèy vèt ki pral retounen avèk menm diskou ke li te konn ap pwochte yo ki se ankouraje moun konsome pwodiksyon lokal. Donk nou pral jwenn mèt fèy vèt lan, menm mèt fèy vèt lan sou e a lechèl lan e nasyonal ki pral kontinye ap fè menm travay lan. Wi. Ok. Mèt Feyvèt, sa fè plizyè ane, e menm jan ke nou te obsève silans ou, e alò e tout moun, tout Ayisyen ki te konn ap swiv ou, te wè ke ou pa t janm pale e ou sot eksplike le pòkwa. E kòman ou swiv menm pandan tan sa a ou te fè ou pa t pale an? alò ou tap obsève an kisa w alò ann di ki obsèvasyon kisa ou sòti e ki konsta ou fè de pwodiksyon lokal la. Ok gen yon bagay ki rete pa egzanp tout kote m pase moun di me. Peyizan. Si yon moun ap manje yon manje depi se enpòte i wè i ye i wè m li sere m depi se lokal i prèt li di men li men li mèt jwenn mèt men li n ap manje manje peyi. Sa vle di, tout moun rekonèt ke si pou yo konsome, se pwodiksyon lokal la. Kidonk, mwen menm pa enkyè ditou sou Ayisyen pou konsome lokal. Men, se fè lide a rive nan asyèt la Se li dènye etap la. Lide a la nan tèt yo. Tout Ayisyen konnen ke meyè bagay la, ke rad, ke manje, ke pale. Pa egzanp, annou pran egzanp. Jodi a la, lang kreyòl la fè yon gwo monte akoz de Whatsapp. 98 pousan mesaj ki pase sou Whatsapp ki byen pase se an kreyòl. Kidonk, lang lan pran yon gwo dimansyon, men Konpòteman e si nou gade nou menm se anpil jèn gen kèk bagay ke nou pat gentan kenbe kounye a m prepare pou pèmèt ban nou li kòm zouti. Mèt Fèyvè, nou prale nan pwodiksyon nasyonal la, gen anpil moun ki te panse ke pwogram Kitanago a se yon pwojè ki tap vini bay pwodiksyon nasyonal la plis fòs, E lè yo gade yo wè olye de fòs se devalorize l devalorize plis, èske se pa sa ki ta lakoz diskou anti kita nago a ou di ke yo mennen kont pwojè sa a? Èske se pa paske moun yo vin rann kont ke yo wè pwodiksyon nasyonal la vin devalorize plis apre pwojè kita nago a? Ok, nou pa ka lye paske kitanago kom pwojè pa yon pwojè chimik ki ta ka fè yon efè negatif sou pwodiksyon nasyonal la. Kitanago se yon lide. I pa yon fòmil. I se yon egzanp. Yon egzanp, yon egzanp. Yon senbòl, yon senbòl. Men si ke se te yon fòmil, nou ka di fòmil lan koz. Men bon fòk nou. Nou pa ka mete koz la sou li. Men lè w gade sou prezidan, ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, pwojè kita nan gou a li te vini. Men ou ta pral jwenn prezidan Jovenel Moïse ki te vin moute. E li te vin moute avèk yon karavan chanjman. E diskou li tap pwone de karavan chanjman an, li te lye l ansanm avèk pwogram kita nan gou ki te sou prezidan Jovenel, prezidan ansyen Misye Michel Joseph Martelly ke Mèt Fèvè tap mennen, li te lye pwogram Karavann Chanjman avèk Kitanago a pou li pou li pote pwogram sa bay popilasyon an. Ò, popilasyon an rann kont pwogram Karavann Chanjman an pa bay rezilta. Yo, yo, popilasyon an di pwogram sa koz diri Latibonit lan vin vin vin pèdi. È se la kesyon an ye. Ok. Premye bagay. Kikada pa gen rapò ditou avèk Joseph Michel Martelly. Pa gen rapò ditou. Kika Nago, se lè m te gen 20 an, m te panse, m fè l 30 an apre, li fèt an 2013. Pa aksidan, Michel Martelly se li ki te prezidan. Men Michel Martelly pa gen rapò ditou avèk Chita Labo. E lè m kòmanse kanpay pwodiksyon nasyonal, se te an 2007, m kòmanse fè kanpay pwodiksyon nasyonal ann Ayiti. M kòmanse fè kanpay pwodiksyon nasyonal depi an 1992 aletranje. Sa vle di koz efè. Gen moun ki te fè kwè se yon an di se yon pwojè ki vini la pou zonbifye pèp ayisyen e bon yo te estime li gen bra an di chapo politik dèyè l. Yo fè konnen tou gen de seri de bagay k ap pase se pa rapò avèk kit anagwo ki fè pèp la pa leve kanpe e se menm koz sa ki ta pral kondui avèk lew t vin arive brile li menm donk kisa ou kapab di nan sou kesyon sa. Ok banm di yon bagay bro pou yon moun ta gade li wè 4 milyon moun ansanm soti lè ziro a ansanm yonn ap bay lòt yonn ap bay lòt nan kè kontan rive wanament nan 27 jou epi pou moun nan ta di sa se yon move bagay. M pa ka, m pa gen yon kote ke m ka al analize sa. Dezyèm bagay, èske nou pa sonje Gandhi? Gandhi te fè yon mach pou libere Lend, 360 kilomèt li te fè. Gandhi pase nan listwa pou le pi gran pasifis ki ka genyen sou planèt tè a. Nou Ayisyen nou fè 738 kilomèt epi pou nou atribye 738 kilomèt mach la a yon bagay negatif. E èske ou konnen nou kapab di ke M te ka jwenn de mo wi, ke m ka envante. Yon moun ki panse konsa, li soufri il en demans. Li soufri yon maladi ki rele kromozomism. Yon moun ki panse yon demach konsa ka ale vè negativite, moun sa, se yon moun ki se yon inyològ. Si Messi vin an Ayiti e Cristiano Ronaldo ouvè pòt konnya la se Hakimi si si si chita lè Ziwa li di mete sou yon twòn pou tout moun pote li travèse rive Wanament tout moun ap di Dye men pouki se Ayisyen ki chita ansanm ki fèl li negatif sa ee. M pa twò ale sou sa, senpleman fò moun yo gade tèt yo pou yo di kòman tèt ansanm ka fè negatif. Yon demach ki montre Ayisyen men kote nou ye, men kote nou vle ale. Me mwayen pou nou fèl nan zye le mond antye nan zye le mond antye pandan 27 jou lajounen e pafwa lannwit tou depan de moun yo nan zòn nan epi pou yo le negatif bon. Pandan 27 jou mèt fèy vèt vini a pwojè kitanago e wè popilasyon an te tande mèt fèy vèt yo swiv pwojè a e yo fè pakou sa avèk bwa kitanago. Men jodi an, ki sa ki lakoz, si yon moun parèt lakay ou lè w ap manje yon tranch lam, li minimize w pou sa paske fòk li ta wè se yon manje enpòte a pou w ap manje, ki sa ki lakoz ke moun yo pa ka jwenn mo pa mèt fèy vèt ki pou toujou kenbe yo avèk pwodik. pwodui lakay la. Paske lè w ap manje yon tranch lam, w ap manje yon patat, w ap manje 2 kiyè pitimi, 2 kiyè mayi monnen lakay ou, gen moun ki minimize w pou sa. Pou ki rezon silans mèt fèy vèt konsa sou pwodiksyon nasyonal la? Eske se paske mèt fèy vèt ta alye avèk pouvwa oubyen mèt fèy vèt ta gen sektè prive a ki ap fè ma, k ap antre machandiz nan peyi an, ki ta mete yon mi, yon mizo nan bouch li pou l pa kontinye avèk pwogram pwodiksyon nasyonal la? Mwen renmen kesyon sa yo. Ou konn kòman kesyon sa yo vini? Ase souvan lè moun yo poze kesyon, yo mete ou nan plas yo. Yo lonnen ou nan lòn pa yo. Si se yo, se sa yo t ap fè. Kounye a, lefètke yo t ap fè konsa, yo gade ou konsa. Mwen menm, m pap gade moun konsa non. Paske m konnen mwen, m pa t ap fè sa. M konnen ke mwen menm, m pa genyen okenn rapò. Se pa pèsòn moun ki te mete m la nan sa m ap fè a, se mwen ki chwazi. Sa vle di m pa gen rezon pou m lye tèt mwen avèk swa pouvwa, premye bagay m di pouvwa sa pa menm konte sou li. Dezyèmman, pou ki bon boujwa ta rele m pou ta di m pa fè sa? E konn ya m ap fè la? Konn ya boujwa di m m mèt fè l? Mèt Feyvet, nou ap kontinye sou menm lanse avèk pwodiksyon lokal la. Jodi a la, Yo anonse ke yo pral retounen avèk menm kanpay lan. Yo retounen depi le 8 fevriye. Ok, donk depi le 8 fevriye. Eske ou wè gen espwa toujou? Lè nou konnen kòman tout pri pwodui yo, an n di, chète de vi an ap kale popilasyon an, difikilte pou, an n di, pou peyizan yo plante, pou yo travèse, pou y al achte. Èske ou panse ke gen espwa pou moun yo toujou kontinye sou menm lanse sa a ki se konsomasyon pwodui lokal? Gen yon gwo diferans antre moun e bèt. Bèt limite. Sèvo moun fè l pa limite. E moun konnen lè l rive nan limit li. Pa egzanp. Moun toujou ap kreye nouvote pou pèmèt ke y pale a pwoblèm ke genyen. Pa egzanp, levye, lè yon pwa lou yon kote, lè moun wè li pa ka leve li, se yon levye li pran pou pèmèt li leve li. Sa bèt pa ka fè li. Epi lè moun ap pale de espwa. Yo pa pa moun espwa. Se moun ki kreye espwa otou de li. Pa egzanp, yon moun rive yon zòn se labou li bezwen rete, moun nan konstwi espas la, li mete wòch, li mete ranblè pou li fè kay la pou li rete. Men se pa yon bagay ki soti, ki vini di chanje l non. Se eksperyans. se te. Kidonk, se pou m di konsa ke lè w ap pale de moun, ou pa ou pa ka pale de pa gen espwa. Lè w ap pale de moun, entelijans yon moun pèmèt li travèse tout obstak ke l genyen. Jodi a la, nasyon an anfas tèt li. L ap kreye zouti pou chanje sitiyasyon li ladan l. An nou pran egzanp pwodiksyon nasyonal. Egzakteman. M wè anpil moun ap di peyi a pa gen manje. Men èske se paske nou rete Pòtoprens? M panse se paske nou rete Pòtoprens ki fè nou poze kesyon konsa. Si n ale anndan peyi a. Nap wè gen manje ee nou nan mwa avril wan la juin si Dye vle map ba nou tout defi pou nou pase nan lari a pou nou pa wè mayi an kantite paske KPL atravè ògàn pam lanse yon kanpay. pou n plante mayi sou tout teritwa la, nou deja kòmanse. Nou deja envante 8 nouvo resèt a baz de mayi ki pa te la e n ap mete an valè mayi sou plizyè fòm. E nou sot òganize yon resepsyon 8 fevriye a la, kote ke se nan Caribe Hotel, kote nou montre Ayisyen avèk mayi moulen, ou kapab resevwa nenpòt wa sou planèt tè a pou bay manje depi antre jiska desè an mayi sèlman. Dènye kesyon pou n fini, Mèt Fèy Vèt retounen sou pwogram pwodiksyon nasyonal la sou tout teritwa. Selil Mèt Fèy Vèt lan, li gen yon plan pou l ta pèmèt chak depatman yo benefisye yon bank agrikòl pou pèmèt peyizan yo ka fè prè pou. kontinye avèk pwodiksyon an. Men nou pa nou pa gen pwojè, nou pa gen lan tèt nou pou n antre chita, pou n chita pale avèk leta pou sou pwogram sa. Leta ap fè travay pa li. Nou menm se de sitwayen angaje ke nou ye, n ap fè travay pa nou. E travay pa nou an gen limit li. Nou menm kisa nou ka fè? se ankouraje peyizan plante, montre ki avantaj ki genyen lè yo fè yon jaden mayi, ki kantite kòb y ap benefisye e ki kantite mayi ke nasyon an ap benefisye pou yo manje. E responsablite pa nou ankò, se evite majorite moun yo manje mayi sou plizyè fòm. Se sa ki responsablite pa nou. Nou pa yon stijè etatik. Nou p ap travay avèk Leta. Nou pa yon enstitisyon ki gen rapò avèk Leta. Rapò nou gen avèk Leta, se papye legal ke Leta ban nou pou nou fonksyone. Dezyèm bagay, pwochèn fwa n ap prale yon kote, pran yon ti prekosyon pou nou pa liye mèt fè vèt avèk kikeseswa e pouvwa ki pase yo paske nou poko janm nan leta nou pa travay pou leta se ong ki te finanse tout travay ke nou tap fè depi 2007 ke nou te wè a e an 92 lèm te komanse se konferans kem ta fè dan le mond antye spesyalman amerik di nò an ewòp Kote ke m t ap fè pwomosyon Ayisyen aletranje. M fè antre ann Ayiti 6,000 moun pou yo kapab aprann kilti ayisyen an. M fè 6,000 moun sa yo viv reyalite a. Se sa ke KPL, kòm enstitisyon ki egziste an 2007, fè. Nou pa. genyen yonn nan nou ki nan leta nou pa travay de konsè avèk ankenn gouvèneman e talè a m te lye krapeyèl sa nou ta fè a avèk karavan karavan se karavan leta fè sa li vle e pandan karavan ou te tande nou te pale nan karavan ou te wè nou te idantifye nou an karavan Mèt Fèfè, yon kesyon, kòm yon moun ki kwè nan agrikilti, nou gade ba Latibonit la, kote ki ba anpil diri nan peyi a, e peyizan manke travay, ODV a ki la toujou. Kòm etan donè nou ap fè yon travay pou peyi a, si Leta ta vle chita avè w pou l ta mete w nan tèt ODV a, daprè ou ki sa w ta fè? Non. Non. Se pa misyon li. Nou pa gen emisyon sa. Nou pa ap al travay pèsonèlman, nou pa pral travay pou leta. M santi m byen kote m ye a, se fè pwomosyon pou moun konsome lokal. Se limit nou. Rankontre avèk peyizan, ankouraje yo plante. Se limit nou sa. E si nou fini de gwa nou jete. Anpil nan moun yo ka viv lè yo parèt devan lanmè a, yo gade, yo wè kote koub la fèt ke nan lang franse yo rele horizon an. Horizon se un endroit où se termine notre vue, pas notre vision. Allons au delà de l'horizon. Nou kapab fè sa nou bezwen fè pisit san mande charite a ankenn lòt nasyon. E aprann sa nou menm ki jèn. Senkantan lavi ou ka long.